N ap salye w, n ap di w mèsi lefètke w prete ekout e atansyon avèk premye nimewo Gide m nan. Se yon plezi pou nou la e jan n te raple w nou nan kad yon ti rankont avèk moun ki anndan Fò Jak e sitou pou ka gon lide sou kòman fò a ye. E nan menm premye nimewo sa tou nou te gen chans pou n te prezante w kèk modèl nou se trezò. Se te vrèman yon bèl anbyans ke ou menm ou pral gen chans gade avèk nou. Pa bliye ou sou paj. Haiti Trésor, paj ki pèmèt ou kapab konprann pi byen kòman Ayiti ye. Deja Bienvenue à Fort Jacques Donk Fort Jacques Nap ka gade Fort Jacques Nap kontwole Fort Jacques Kisak Fort Jacques la? An efè donk Fort Jacques se yon zòn touristik li ye Lèm di touristik la paske sa pèmèt ke anpil moun kèlkeseswa touris lokal ke se touris entènasyonal vizite li Nou avèk 1200 mèt d'altitude E se sa k pèmèt ke nou ka wè vil Pòtoprens ki anba nou an la a, jan nou ap obsève li a la. Haïti vle di terre montagneuse. Sa vle di, strateji ke nou te itilize pou nou te pran endepandans lan se te okipe tèt montay yo, paske se te mawon yo ki te kòmanse revolisyon an. Alò. Lè yo konstwi fò yo sou tèt mòn konsa, se te pou jis gen kontwòl pati danjrez yo. Lè n di pati danjrez yo, sa vle di bè yo, vil yo, eksetera. Paske mwayen de kominikasyon se te bato, gras avèk sa, sòlda yo te kapab gen kontwòl kèlkeswa bato k ap antre nan rad Pòtoprens lan la a kòm vou vwaye. Kanon yo, men ki sa yo te ye. Se te yon seri de zam ke Ayisyen te konfiske nan men blan franse. Yo te pran nan men blan franse. Pou ki sa ann di pran nan men blan franse? Paske, pa bliye ke Ayisyen yo, yo tap batay avèk blan franse, yo pran zam nan men yo jis pou yo te ka kontinye batay la jiska Endepandans an 1804, 1803, 1804. Yo mete kanè yo la pou yo ka pwoteje rès fò a paske fò a abime. Pye bwa pen sa yo, di pwen de vi kòm se syantifik ki rele yo lè konifè, paske yo menm yo pa gen fèy menm jan nou panse tout lòt pye bwa yo gen fèy, se son seri de ti pik, ti fèy yo genyen. Ebyen yo te plante yo nan lane 1984 la tou. Pou ki rezon? Se paske yo te elèv lekòl nan zòn yo te vle kòm si kite yon èv pou Fò Jak. Pou yo ka amize yo, pou yo pale istwa, pou yo pale kèlke ti pawòl santimantal, eksetera. La a, mentnan, n ap gade plan achitektiral fò a. Lè n di plan achitektiral fò a, n ap pale de achitekti oubyen de konstriksyon nan jan ke nou ka pale l an bon kreyòl la, nan plan enjenyè ki te plan, ki te pran plan fò a. Si n ap gade, n ap wè ke fò a fèt avèk yon kòn Kòn menm jan avèk tèt Titanik la. Poukisa tèt Titanik la konsa? Ebyen, o kou de la gè de lendepandans yo pa t touye tout moun. Yo pa t touye blan e blan franse blan franse k te gen metye nan men yo tankou enjenyè, doktè, pwofesè paske moun sa yo, yo te dwe yo te dwe itil peyi a pou rekonstwi. Ebyen yo pale de fò Jak e fò Aleksann kòm yon fò ki pirman nan stil ke yon gran achitèk militè ki te egziste vè lafen de disetyèm syèk e dizuityèm syèk an Frans ki te rele Vauban. Donk, li te konn konstwi yon seri de fò avèk pati sa yo ke nou wè a. Pati sa yo rele l basyon, bastyon. Donk, bastyon an se ki sa li ye? Se jis jan yo fè fò a, se yon fason pou yo pèmèt ke si gen yon atak, kèlkeswa atak la, li pa ka kraze fò a la. Pa egzanp, lè w ap tire boulèt kann ou, l ap pati, l ap pase, l ap frape nan pati enferyè a, men l pa ka kraze pati siperyè a ki se anlè a nèt la. E nou tou wè, yo te tou konstwi fò a avèk yon fason parasismik, avèk senti sa ke nou wè a, ki pèmèt ke fò a rete trè solid, trè trè trè trè solid, de fason pou l pa kraze, kèlkeswa tranblemanntè pase. Sa se fo kote ke sòlda yo te konn fè pen yo. Yo te konn fè pen sa a, pen sa a te rele doukounou. Doukounou an, ki jan yo te konn fè li? Yo te konn mete bwa brile anndan fou a, yo fè li brile. Apre sa, kounye a la, fou a vin chofe. Yo fè, yo melanje farin mayi avèk lòt engredyan, yo vlope l nan fèy bannann vèt. Apre sa, yo retire tout dife yo, epi kounye a la, yo mete pat la anndan pou li ka kwit. Yo te rele pes a doukounou. Ok donk sa se kote yo te konn sere zam malerezman lè enpe nwa paske lè yo tap itilize far yo te konn itlize tòch donk tòch a se yon sòt de lanp yo te konn fè avèk kòn bèf lwil masketi koton epi yo limen ni e malerezman nou pa genyen ni donk se kote yo te konn itilize pou yo sere zam. Ok donk sa se antre fò a. Nou ka wè sa se antre fò a. E fò a selon arete ISPAN li vin nasyonal apati de 1991 men li vin an 95. Alò nan biyè 500 goud la, nan do biyè 500 goud la, N ap ka wè ke se foto Fò Jak e Fò Aleksann ke yo make ladan li. Lè yo te kanpe nan plan sa a pou yo gade li, vin gade pou nou wè. Donk sa a se rantre fò a. Nou wè ti pwent sa a, sa e pòt la, ki make Fò Jak, Fèmat, Ayiti. Wè li? Men antre a, men pòt la ke nap gade a lan tap obsève a la. Flè sa a rele l'oiseau du paradis, an kreyòl yo rele l ti zwazo. Ou vwaye la flè? Donk sa sa rich nan Fò Jak. Nou egzakteman Fò Jak nan kad premyè emisyon Gide m e nou gen yon kantite enfòmasyon sou fò a e nou fon gade tou e kèk bagay ki enteresan e sitou nou eseye wè E fò la rezon ki fè li te monte. Nou toujou nan kad kanpay Nou se trezò nou fò jak nou avèk la bèl Dani ki se youn nan modèl e Ayiti trezò pou kanpay sa a. Dani, di nou a ki santiman w nan fò a e pale ak nou. Bonsoir. Mwen avèk yon santiman de fyète paske dabò mwen se ayisyèn e anplis m gen. On opòtinite pou m nwa antan ke ayisyèn donk mwen fyè mwen son trezò e map toujou konnen m son trezò m gen anpil estim pou tèt mwen ak peyi m. Kòman w santi w anndan pwogram Ayiti Trezò e sitou kanpay la piske m panse se premyè sòti w kòman w viv evenman an? Se yon anfèt se m santi m flate paske Li difisil pou yo chwazi yon moun pou antre nan tèl aktivite ki si grandyoz pou mwen son bagay ki te manke ki vini donk m kontan la m kontan avèk nou m santi m enpòtan. Kòman w te wè kafe du soir la? M pase w bo anpil tafya. Fò nou di w Dany bon anpil tafya fòn ta wè bagay sa. Mezanmi bon m vle toujou. M panse m vle kafe di swa toujou. Ou tande? Nou toujou fò Jacques navek yon lòt 2 lòt modèl genyen fòn di w genyen ki pa bwè kafe di swa. Di nou a ki santiman ou ou la jodia nan kad kanpay nou se trezò e si tout fwa w ta bay yon rezon Ki fè w ta di w se Tezò se tap kisa? E mwen se Marie Esther Coquillon. E mwen santi mwen fyè, mwen jwa tou. M kontan, m renmen anbyans lan tou. E mwen fyè pou m di ke mwen se Trezò paske mwen se Ayisyèn. M renmen kilti mwen, m renmen, m renmen Ayiti. E m kontan, m renmen sa k ap fèt la tou. E mèsi Esther. E bon. Jodi a mwen santi m kontan pou m avèk Ayiti Trezò kòm modèl. Dayè m te wè m kòm on trezò. Bon, kòm Ayiti Trezò ap mete nou plis an valè pou l montre ki valè trezò ki kache ann Ayiti ke moun yo pa konnen. E andwa a tou se on bèl kote, kote on pakèt Ayisyen k ap viv ann Ayiti pa konn fò jak, yo pa dekouvri kisa ki trezò kache lakay yo. E sa motive m plis pou m mannken Haiti Trésor kote ke m ap vann mwen antan ke Trésor epi m ap vann Haiti Bon wi nou konn fè manje Yon pwason ou vle gen tout pwason si ou vle yon pwason gwo sèl Pou w prepare yon pwason gwo sèl w ap bezwen yon bèl pwason woz Epi wap netwaye pwason an, wap retire tout ekay yo, wap bezwen gwo sèl, wap bezwen zonyon, wap bezwen, bon gen moun ki fèl avèk echalòt ki se yon pwodwi ke nou pa vrèman wè lakay nou an Ayiti ankò, kote te genyenl anpil nou pa vrèman wèl. Nap bezwen lwil epi bè. Epi dlo. Mèsi anpil, se toujou nan kad kanpay. Mezanmi, nou se trezò. Mèsi. Nou rive nan fen premye nimewo Gide m, m espere vrèman imaj yo te enteresan e ou gade kòman modèl nou yo, yo menm, yo te parèt trè amizant e sitou fò a ou gon lide sou kòman li ye. Pa bliye, se Jameson Bernabe ki te prezante w premye nimewo Gide m nan Fò Jak, men emisyon sa pa t ap posib san tout sipò sponsò e san sipò ou menm tou ki pral gade nimewo sa. Kite m remèsye Po Ti Wa, Fondasyon Louko Désir, Mam Production ki pèmèt premye nimewo Gide m nan sòti lakay ou. Yon lòt nimewo se pou byento. Rete abòne a paj Ayiti Trezò pou w kapab konn tout sa ki ap pase an Ayiti. E n ap salye teknisyen nou Ricardo, n ap salye tout zanmi ki te pèmèt nou te prezante premye nimewo Gide m nan. Babay tout moun! N ale!